Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon, eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila, sila yo ki nan peyi kanada, etazini, la frans, moun ki tou patou atravè le mond, mèsi dèt avèk nou, e se parti pou vòtr emisyon, alò fòk nou di ke genyen yon foto ki rive jwenn nou la, se nan departeman de lartibonit, kote ke komisarya nan komin lyankou. Pòt la fèmen. Kadnase. Polisye yo kite komisarya sila. Eske se par le fèt ke yo revolte ou byen la pè? Pase ke yè gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa lèzòm de Savyen, nèg sa yo se fete yo tap fete. Gen machin ke yo pran pou lapolis, enfòmasyon fè kwè machin sa a ebyen li ta pase anba dife. Men ekoute nèg yo te tèlman ap fete paske imedyatman nèg sa yo menm yo pran lari, y ap fè anpil lòbèy ebyen popilasyon an pè. Te gen yon kouri anba nan ti rivyè o pwen ke te gen de twa polisye nan komisarya a, polisye yo menm tou yo kouri yo jete yo. Sa se enfòmasyon ki rive jwenn nou. Sa vle di, nèg sa yo, ou konnen nèg sa yo lè yo ap sòti nan lari, se gwo demonstrasyon machin, pil nèg a zam, pil bagay sa yo depi sou Odma. Ebyen, se konsa tansyon an te ye yè jedi 26 janvye 2023 o nivo de la komin de Petite Rivière de l'Artibonite. Ekoute, dans ce département, rien ne va en tout cas. Rien ne va. Après la mort de sept policiers, on est capable d'ici sous place et puis un autre qui mourit quelques heures après. Bon, c'est frustration, c'est révolte dans le camp de la police. Mais côté au gradé, on est capable de dire c'est quand même un sentiment de gêne. Oui, parce que Sak pase hier lan e sak te pase avan prouve ke ebyen m ta kapab di enstitisyon sila a ben li gen gwo pwoblèm. Koute byen sa m pral di nou an. Sa li pa yon enfòmasyon. Nou konn poukisa li pa yon enfòmasyon? Men sou rezo sosyo ou kapab konsidere sa tankou yon ti koze jisteman pou kapab fè w ri. Paske sak rive jwenn mwen kòm enfòmasyon se ke gen youn nan mesye yo ki avan somèy nèg yo limen bouji yo la yo entèpele Odma. Odma Lucien. Odma vini, alò pou tout moun ki t ap di Odma pa mouri yo, paske jiskaprezan m kwè gen yon seri de moun k ap di Odma pa mouri. Ey! Arèt avèk sa! Odma vini l pale avèk nèg yo, li di nèg yo, mesye, sa se moman pa nou an, nou mèt atake. Lè polisye yo fin mouri, menm Odma sa a vin nan dòmi pale a nèg yo, li di, mesye, kòm nou kòmanse frape, frape nèt paske. Nou, pye nou deja sou kou lapolis. Bon, brèf, ann kite sa, ann antre nan reyalite a. Nèg yo genyen anpil bagay nan men yo. Nèg yo gen minisyon. Kounye a la, gen yon grenn bagay m vle nou konprann. Lontan. Frèch la, m pa konn si w pral dakò avè m non. Li t ap enpe pli fasil pou lapolis pou kapab ratibwaze yon gang. Tande byen wi sa m pral di nou. E lontan tou, kèlkeswa M pa konnen si w se yon gang tou w ap goumen ak yon gang. Li te ka pi fasil pou yon gwoup gang fè fas ak yon lòt gwoup gang. Men kounye a la, avèk de zeleman ki genyen nan ansanm sila a e anpil eleman fè feso, vin gen pwoblèm. Ekoute byen sa m pral di nou an. Pa egzanp onivo de Latibonit, gen anpil gang ki yo menm mete tèt yo ansanm. Yo fizyone. O nivo de Port-au-Prince, se la menm choz. Eske nou pat tande nan video a kote nèg yo ap di, Nou pran nèg sa yo toujou, Ti Makak, Izo, Ti Lapli, nou panse se nou sèlman ki te konn fè zam? Se nou ki ka fè zam sèlman sou lapolis? Ebyen sa yo nan men nou. Sa vle di, genyen sa m ta kapab rele yon sòt de lyezon antre nèg Savyen e anpil nèg ki nan Port-au-Prince. Se pa pou san rezon ou wè Izo te di ke si n bezwen kèk nèg anba raje a m ap voye ba nou. Donk sa vle di lapolis gen anpil bagay pou l fè. Men sa pou konprann. Sa kapab rive ke lapolis deside manyen Savyen. Men pandan lapolis ap manyen Savyen an, fòk li konprann tou li pa dwe kite Pòtoprens vid. Ou pa wè kòman yon seri de atak fèt lafwadènyè? Pandan Vitelòm manje nèg yo anlè a, Kanaran, Frape! Lòt kote frape! Gabriel frape! Ti makak ap frape anlè a! Eske nou konprann? Dou, Sa vle di lapolis gen anpil bagay nan men. Se sa k fè w wè nèg yo di w yo bezwen elikoptè. Fòk yo gen elikoptè pou al ratibwaze zòn. Le pli gwo dè pwoblèm se sa. Se paske gang yo pa pou kont yo. Yo gen moun ki rete nan zòn yo. Si gang yo. Pa t gen moun ki rete nan zòn yo. Lapolis t ap nik vini la, l vide bal, li vide bal, epi l kraze zòn nan plat. Men, ou pa ka fè l. Ou pa ka fè l. Fòk s on bagay byen kalkile pou oblije fè. Èske w wè sa m di w la? An nou fè yon tounen nan Lyankou non kote kò polisye ki asasine nan zòn sila, ebyen yo jete yo nan yon fos komin. Kadav 6 polisye ki asasine pa bandi nan zòn sila a e abandone pa kòmandman pnh la nan Lyankou mèkredi 25 janvye 2023. Ebyen nèg sa yo antere nan aprè midi jedi 26 janvye a nan komin Ti Rivyè Latibonit. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn kò 6 polisye sa yo, yo jete yo nan yon menm kavo nan simetyè nan Dutreuil Lokalite premyè seksyon kominal Petite Rivière, tou pre ak Savyen nan kartye jeneral gang Gran Grif. Polisye yo ki se Keterlui Makès Baden, Donaldson Inosan, Norabert Orelus, James Junior Felix ak Camille Pierre yo pèdi lavi yo nan kad operasyon bakle nan Liancourt mèkredi 25 janvye 2023. Frè dam yo Osny Mezadieu, Blese pa bal nan kad raid sila a, ebyen li menm li te al mouri nan lopital. Konbyen fwa sa rive? Plizyè fwa polisye al nan operasyon, men kòman yo tonbe. Nan Vilaj de Dye, yo voye nèg yo a la bouchri. Ankò nan Lyankou, se prèske la menm choz. M ap fè tankou siyis pou m mande yon chanjman de tir. Ba wi. Chanjman de tir o nivo de lapolis. Polisye yo gen yon grenn bagay pou nou konprann. Mwen menm map ba nou yon ti konsèy. Jounen jodi a la, si yon nèg wal nan operasyon, nan yon blòk, rive ou rive ou pa konn blòk la, pa ale. Fòk ou chache konn blòk la byen. Jere yon ami, yon bon ami. Il m'a appelé ce jour là pour me dire, tande non, gon operasyon anba la a wi, m prale wi. Epi m di l, tande, sa w pral fè nan bagay sa a, w pa konn lapolis e voye l toujou ap voye moun mouri? Ke nèg yo revoke w yo fini? Epi l tande pawòl mwen an. Et puis après il m'a appelé pour me dire, ha papa, ou wè nan kisa nèg yo pran m? M di, ou wè nan kisa w t ap pran? Èske w wè sa m di w lan? Paske tanke kondisyon yo pa reyini, nou p ap kapab fè anyen. Ebyen. Fò m di nou tou, genyen plent ki pote. SPNH 17 pote plent. Aprè yo fin solisite kabinè avoka ki gen nan tèt li Arnel Remy, yo depoze jounen vandredi 27 janvye 2023 a nan pakè Pòtoprens yon plent kont CSPN yo. pou plis pase 10 polisye ki mouri pandan 2 semèn pandan yo te al mennen operasyon epi ki pat jwenn ranfò yo tap mande sou plas. An nou swiv eksplikasyon Mèt Arnel Remy pou plis detay. Nòmalman, le SPNA 17, ki gen reprezantan li se Jean Paul Gelder Lundy, Edon Monsenysi, solisite sèvis kabinè. Ti avoka advoka sou firm jis pou depoze yon plent avèk konstitisyon de parti sivil kontre les membres du CSPN à savoir Ariel Henry, Emely Prophète, minis enteryè a, direktè jeneral lapolis la e tout moun ki konstitye, ki konpoze CSPN. Poukisa? SPN a 17 konpoze de polisye. E nou pa san savwa ke diran sè 2 dènyè semèn, pli de 15 polisye son pase de vi a trepa. Yo tiye yo, yo asasine yo. Sa di, se de polisye ki son mò diran de operasyon. Se polisye ki mouri pandan yo t al trake bandi. E malerezman, atravè voice ke nou tande yo, nou wè ke polisye yo pase pli de 2 zè de tan, y ap solisite. konsta alarman, fas a se konsta douloure, lè manb di CSPH, SPNH pardon, on deside de pòte plent. E m konnen nou pral di m eske se dènye plent eksetera kap fèt. Non! Paske fò n konnen ke depi gen plent ki depoze kont ou, sa vle di ou gen yon epeng, ou gen yon epe damoklès ki koke nan pye w kanmenm oubyen ki sou tèt ou oubyen gen yon epeng ki nan pye w. Enben, jodi an la, lè nou menm nan nivo kabinè a nou depoze plent lan, Donk sa vle di ke le doyen Chavanne Etienne kòm doyen de se tribinal n'aura pas d'autre choix ke de dezigne un ju denstruksyon, un ju denstruksyon sètifye byen sur, ki pourra fè le suivi paske 1. Mesye sa yo n'ap pouswiv yo tande byen wi pou non asistans a pèsòn an danje. N'ap pouswiv moun CSPN yo avèk tout otorite k pat pran desizyon yo pou non asistans a pèsòn an danje. Sa vle di, si moun nan te la, li te nan yon sitiyasyon difisil, e ke ou menm ou te gen pouvwa pou ede l, ou pa ede l, ou kontribye nan lanmò l endirèkteman. Enben, lalwa pini sa. E m kwè se nan atik 264 di kòd penal. Men nan de de, Ces messieurs seront poursuivis pour association de malfaiteurs. Paske, ekoute, tout moun pral di m, non-assistance à personne en danger se yon enfraksyon koreksyonèl ki pini ant 6 mwa a 1 an. Bon sa m bezwen kounye a ou pral di m poukisa m pat sezi tribinal koreksyonèl. Non map di w ke puiske nan plent lan nou pale de asosyasyon de malfetè, donk la se le kabinè denstriksyon ki sera sezi dirèkteman. E sak fè maten an la nou depoze plent lan e grefye Zamor pral achemine plent lan pa devan le kabinè, le gref du kabinè, epi pou yo ka achemine l bay dwayen an, pou dwayen an dezinye yon jij konpetan e serye. Yon jij ki pap pran presyon nan men otorite CSPN yo, yon jij ki pap pran presyon nan men xyz, men yon jij. k ap konnen ke omwen yon strikti sendikal, CSPN a 17, ki te deside batay polisye yo. Paske lè w wè polisye yo pran lari, yo fristre, yo enève. Lè w wè polisye a pral batay, li pral nan operasyon epi l ap tande bandi gen plis zam pase, sa enève l. Donk nan sans sa, otorite yeyarchik polisyè jidisyè yo, piske yo te gen pouvwa pou yo ede polisye sa yo, yo pa fè l. Piske yo te gen pouvwa pote ranfò, yo pa pote l. Donk, CSPN a 17 la li menm, ki konpoze. 2 polisye egalman, deside pote plent e yo pote plent avèk konstitisyon de pati sivil e baz legal demach sa li chita sou atik 50 kòd denstriksyon kriminèl la. Donk se rezon sa ki fè kabinè advocatus akonpanye espè 1 a 17 ki fè ke jodi an la nou pote plent e m panse e le dwayen n'a pas d'autre choix ke de dezinye dan lè 24 è ki suivront le depo de sèt plent de dezinye yon jij e lè sa. pou yo acheminel kote pou yo acheminel epi pou yo komanse rele Ariel paske nul n'est au dessus de la loi paske nou pap dakò ke polisyen nan mouri nou pap dakò ke polisyen nan viktim paske nou son sosyete gen eta de dwa ou gen otorite nan menw si w paka itilize otorite a de bonne fe a toute fin utile oubyen a de fin interessant ko demisyone donk jodi an la nap batay nan lenterè dè polisye nap batay nan lenterè du pèp ayisyen e fòn konnen ke nou menm nan nivo kabinè nou la pou n akonpaye sak pi fèb yo. Sa k pa gen mwayen yo, sa k nan sitiyasyon difisil yo, e se sa k fè n kòmanse pa espere nan Bise. Ok, chè mèt, kòm etan done ou se avoka k ap defann polisye yo, kòman w konprann deklarasyon Madan Beauzile la an tan ke avoka? Ah bon, Madan Beauzile, bon franchman, je ne vais pas opiner paske mwen menm pèsonèlman la, se ki m'interesse se lavi dè polisye. Men l di polisye yo se gang. Bon, se nòmal li ka di sa l vle paske kote l chita la kounya l nan bèl, se nòmal pou li. Madan Beauzile, avèk tout respè ke m gen pou li, El pe fè nenpòt deklarasyon. Li ka fè sa vle paske kote l kote l ye a l santi l alèz e malerezman el ne vi pa la sitsyasyon difisil ke viv ke vi padon lè polisye. Ou wè sa m di w lan? Sa vle di polisye sa nou tande nan voice lan k pran bal nan do a se sa k pi imilyan. Il faut écouter. Se sa k pi imilyan. M ap gade yon videyo genlè se yon timoun k avèk yon gwo gwo gwo ak 47 oubyen k ap imilye k ap fè foto kadav la. Sa vle di la sa pa touche moun nan pou wè ke non polisye. Malgre ke yap travay avèk fèb mwayen ke yo genyen, men ils ont besoin de notre support, ils ont besoin de notre soutien, paske map di sa, moun kap baw sekirite an, fòw mete l an sekirite pou l baw sekirite. Donk jodi an la, nou menm nan nivo kabinè a, nou panse ke Dwayen Shabani Etienne pa gen lòt mwayen ke dezinye yon jij, men nan pou yo kòmanse rele ke Ariel Henry e li pwofèt, paske la, ils n'ont pas rempli leur mission. y non pa aji, y non pa pòte asistans a sè polisye, donk se nan sans sa m panse ke lejislatè a prevwa enfraksyon an e fòk yo pini l kòrèkteman. Mwen gen atant ou de plent sa, atant ou de plent sa Mèt Anèl. Non alò, ekoute, le DG Léon Charles nè plis an fonksyon, e pwiske se twouve o nivo de la caricom, donk se sur ke. Li pa jistisyab. Pou le moman li pa jistisyab paske fòk li te la pou ta aji nan non l. Oubyen si gon plent ki te depoze, si te gon estrikti ki te depoze plent deja, depi yo bezwen l, jij ap rele l kanmenm. Oubyen se menm lè se pa antrent jidisyè, depi yo bezwen de yon chaj y ap jwenn li kanmenm fò l vini. Men m ap di w ke sa ki enpòtan pou nou jodi an la, on dwa dire ke les policiers doivent se mettre en tête qu'il existe au moins des avocats qui leur viennent en support.